Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa e pa bliye aktive sign klòch notifikasyon an pou kapap resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abone mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konnen ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou video jodi an. Sak pase nan dema 29 jodi a ankò yon brant m panse la polis ale twò vit san m pa vle pale ak kenn moun si la polis vle la bay eksplikasyon m panse la polis ale twò vit nan liberasyon Cedric brant. Mwen panse Lapolis Nasyonal Dayiti ale twò vit nan liberasyon Cedric Brandt. Ou pa di pou yo te kenbe l non. Ase m vle moun yo konprann. Mwen di l ale twò vit. L ale twò vit. Wi, l ale twò vit. Parapò a ansanm de videyo popilasyon sivil la ki an kolè k ap sikile sou rezo sosyo yo, kote nou wè anpil. Pil moun rasanble. E nou wè moun yo yo an kolè, gen moun ki te la nan ak pandan aksyon an t ap dewoule ki di w ke gon moun ki sove. Gon moun ki te lan machin avèk li ki sove. Donk bagay la manke klè pou le moman e le fèt ke mwen menm avèk ou nou sot nou fèk sot aprann ke yo relache mesye mesye Cedric Brandt. Alò mwen konfime sa avèk papa Clifford Brandt. Alò avèk papa Cedric Brandt ki se Gregory Brandt. Mwen konfime miche lakay li. Mwen pale ak Gregory Brandt depi bò 5 è edmi. Cedric Brandt lakay li. M pale avèk Gregory Brandt depi 5 è edmi. Cedric Brandt lakay li. Nou ka konfime tou ke pèp la, pèp la gentan boule yon machin. Yon machin, machin tèt bèf ke mesye yo ape sou li. Gon moun ki sove. Sa mwen jwenn, yo di m Cedrick sove de yon tantativ de kidnaping. Men kounye a moun ki sove a, kiyès li ye? Se de kesyon wi. Si gon tantativ kidnaping, pa gen pwoblèm non. Pase moun yo gen tan sèkle. Pase yo di machin nan y ap swiv li depi Jeral Batay. Yap swiv match nan depi Gerald Bataille. Donk, si yap swiv match nan depi Gerald Bataille, li rive nan zòn Dèlma 29, li rive nan zòn Dèlma 29, gon moun ki sove. Ann di gon tantativ de kidnaping Juno Jean Baptiste. Men, poukisa se yon tantativ de kidnaping? Machin an soti Jeral Batay, pouki se moun yo tante kidnape a se li yo anvayi. Eske pa gon grenn kidnapè ke pèp la te anvayi oubyen eske pa gon kidnapè ke lapolis kenbe? La a mwen poze kesyon. Wi se de kesyon. Eske lapolis la pa. Se kesyon sa m poze tou. Pouki rezon. Se moun yo tante kidnape a se li popilasyon an. E non e pa menm yonn nan moun ki tap tante kidnape moun sa. Tante fè kidnaping nan. Tante fè kidnaping nan. Tante kidnape Cedric ke brad fin kwè a sin fè fò a sa la polis di an. E a sa papa Cedric di nou. E moun yo mwen menm mwen pa gentan wè machin nan. Men enfòmasyon ke yo ban mwen machin ki boule a son Tèt bèf dènye modèl la. Blende. Blende. Yon tèt bèf blende, yon plak ite. Selon sa m genyen, elon sa m jwenn kòm enfòmasyon. Jeneralman Ismael, lòske bri ou di mwens d'une façon générale dcpj ap fè odisyon, odisyon yo toujou long e pou yon ka M wè w mete mesye. Depi kèk tan moun sa yo pèdi non mesye an. Ok kle Cedric Brant. Cedric Brant. Brant. Brant yo pèdi respè an mesye an. Alò Mwen menm Mwen di lapolis ale twò vit Juno Jean Baptiste pou plizyè rezon. Ou konnen kote Moun yo boule machin nan gen plizyè kidnaping ki fèt la wi ok sa vle di se yon zòn ki prèske parèt yon zòn de non dwa or zòn sa mwen menm pèsonèlman ki te rete nan dèlma 29 li konn minwi inè di maten lè peyi a te bon mwen konn atè a pase te gon spageti la m te renmen anpil anpil anpil anpil donk lè kidnaping ap fèt nan zòn sa epi sa pase nan zòn nan. Nou Nou jounen Nou jounen M pa m pa menm di yon jounen Lapolis gentan konkli ankèt li E pa nenpòt bagay ki pase jounen jodi a Juno Jean-Baptiste S on fleyo ki sakaje Ki fè ni jenn fanm Anpil jenn gason Anpil timoun Kouri kite peyi a Ya Misye wè nan sa n ye la a Frantz Elbé. M konnen trè byen se ou k direktè jeneral lapolis la. W ap debouye w tankou mèt Jan Jak pou fè lapolis la reponn a vokasyon l, pou fè lapolis la reponn a misyon l. Mesye Lekont Frederik, ou se direktè santral polis jidisyè la. Ale twò vit. Nou ekstrèmeman ale twò vit. Ou wè m pa di anyen, nou jis ap kesyone. Nou fè dè kesyonman. Nou poze dè kesyon. Nan boukante lapawòl. On bagay pa ka pase nan jounen an. E pa nenpòt ti bagay non. Bèl wòmèl ou wè yo kouri avè l nan dwàn jan yo kouri avè l la jounen Jan Batis. Se paske bagay zam nan vin jodi a yon kesyon esansyèl, yon kansè pou peyi a. Men, bèl Romel, si w al mennen ti ankèt sou li nan Nord kòm nèg Sen Rafayèl, y ap di w se yon nèg men Monfils ti ba l li tande l kouri. Men kòm direktè dwàn, pa gen lòt mwayen pou zam rantre anndan peyi a. Yo pap pote anpil katouch nan avyon, yo pap pote anpil zam nan avyon. Se pa bato lap rantre. Se pa bato. A di, lè lap rantre konsa la dwann pa di anyen, bèl womèl vin peye konsekans la. Men lè w pale avèk de moun ki konn bèl womèl, son inosan. Men bon bri yon festival li tonbe, li kouri. E Israël? Israël bon nèg ki tap janm rantre nan kontrebann pou fè zam rantre anndan peyi a. E jisteman, Mwen m vle lapres la konprann sa, m pa konn kiyès ki kontwole opinyon pou yo. Pandan jounen an mwen avèk ou nou fè eksperyans sa, nou pale avèk anpil moun, anpil moun anndan popilasyon an, de moun ki trè septik pa rapò a sa k pase an, de moun ki gentan ap fè de konklizyon. emosyonèl pa rapò a sa k pase a mentnan ryen ke pou le kontwòl de lopinyon piblik la pnh Ismael yo dwe byen enfòme popilasyon an yo dwe byen bat yon ti bravo pou tèt ou tande tande ou wè sa tande nou pa vin la n ap mete Cedric Brant kòm si kòm yon gwo kidnapè non e pa sa n vin fè men lapolis te wè sa s yon sosyete n gen k pèdi konfyans nan lapolis sa menm si yo te kenbe Cedric jiska vandredi. te ka fè popilasyon pran ti konfyans. Nou pa di Cedric se yon kidnapè non, nou pa la. Ditou, lwen de la. Men konkli yon ankèt pandan jounen an sou baz se yon tantativ kidnaping li viktim, l ale twò vit. E ban m di w yon bagay, sosi, popilasyon an se pa de moun, se pa de enbesil. Se 2 moun, e sa k fè m toujou echanje avèk lè l ap fè boukante lapawòl Juno Jean-Baptiste. Fò m di w, yo t ap boule yon machin paske yo yon nèg ki viktim de yon tantativ kidnaping. Sa nou mèt di l fò. Ok. Ke nou vin demanti m la a. Moun yo pa t ap boule yon machin, yon moun yo estime k an danje. Ditou. Boukante lapawòl. Yo pa t ap boule yon machin paske yo estime moun nan an danje. Radio Mega. Lapolis Nasyonal Dayiti, m pa konn sa w al vin di. M eseye rele Garry, m pale avè l. Gary pou kòv li pale. M konprann li lè li pòt pawòl de la polis nasyonal fò gon pawòl li vin pote. Fò vin pote pawòl la pou enstitisyon an. E fò n trè pridan jan nap pote pawòl sa a. Son sosyete mwen di n ki pèdi konfyans nan la polis. La sosyete n yo ofri n on okazyon an or. Pou n te soti tèt nou jodi a nou antere tèt nou pa gen anyen nou pral vin mwen tande reyaksyon moun yo ou wè sak rive la jodi a liberasyon Cedric osi vit li ka deboucha nenpòt bagay se kòmsi ou pral wè 2 moun pral vanje tèt yo e jou yo kwaze avèk on inosan. Sam pa vle kouri di Cedric son viktim ou byen se se son koupab non e pa sa map fè la non men jou yo kwaze avèk yon inosan tout bon humm la polis pap ka pre nan popilasyon non tande sam di mwen fini jou yo kwaze avèk yon inosan tout bon la polis pap ka vin pren lan men popilasyon an sou baz nou gen kon yon sitiyasyon. Wè yo boule machin nan. Yo boule machin nan. Ayisyen renmen machin. On tèt bèf. Geno Jean Baptiste. On tèt bèf. Machin se bèl bagay. Ou konnen apa m bat on ti bravo pou moun ki envante machin nan. Lò non machin son bote, son bèl bagay. On tèt bèf. Sitwayen ayisyen, ayisyen, fanm ak gason ki konnen. Yo wè moun sa se li menm ki viktim tantativ de kidnapin nan. Mete machin nan. Yo mete dife nan tèt bèf la. Lapolis banm diw fòn fè sosyoloji peyi a wi fò konn reyalite peyi a e wap gade wap gade nan brib de videyo Ismael de sitwayen kap diw ke si se te yon ti nèg nwè yo patap yo patap ale avèk li e nou jwenn plizyè moun kap di konsa. Kidnapin donk la polis on vous attend. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan video jodi an. Mèsi dèske w te gade video a jiska lafen. E pa bliye, si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya menm. E pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E video sa, pa bliye like li pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn video. Tchao!